4 milyon Ayisyen ki nan mizè ekstrèm, anfèt se nou tout k ap viv mizè a, nou chak a a nivo pa nou. Jodi a nou gen 4 milyon moun ki nan famin, ki nan grangou, ki nan mizè. N ap lanse yon apèl alafwa bay egzekitif la ki li menm genyen mayèt pouvwa a nan men l, men tou a sila yo k ap fè politik e ki anfas la. Si nap pale de peyi, enben ann chache yon ti moso lanmou pou Ayiti. Mwen menm Eric Jean Baptiste, mwen bay pèp la garanti sa. RDNP ak Eric Jean Baptiste o pouvwa, nap eradike kesyon banditism nan. Natirèlman, avèk les rigueurs de la loi. Leta, se li menm ki genyen nan ponyèt li le monopole légitime de la violence. Enben nou menm opouvwa, nou bay garanti ke machann yo ap retounen jwenn mache Kwabosal. Nou bay tout moun nan le gran Sid garanti ke Vilaj de Dye n ap regle pwoblèm sa. Il fòk ke Ayiti retounen peyi kote ke moun te kapab dòmi ak pòt yo louvri selon lalwa e n ap aplike l nan tout rigè li paske pèp ayisyen an son bon pèp nou pa merite sa nap viv la jounen jodi a kidnaping nan li gen plizyè aspè ladan li li gen aspè sosyal la kote ke gen banditism efektivman ki ap fèt men pwobableman ke gen aspè politik la tou paske nap sonje se pa premye fwa nan batay politik Yap itilize kidnapping pou destabilize peyi a. An 2004, nap raple te gen operasyon bat gad ki te fèt. Lè sa a, nap raple ke gen menm lanmò yon kokennchenn jounalis Jacques Roche ki te pase. Il est de responsabilite ekzekitif la, kit se politik, kit se sosyal, kit se ekonomik, nenpòt ki sektè ki nan kidnapping nan pou nou montre ke sitiyasyon an li grav nan peyi Dayiti. Sitiyasyon an li enkontwolab. Sa vle di, pèsòn moun pa ka gen kontwòl sitiyasyon sa. Nou pral pale sou yon pakèt dosye, sou plan sosyal, sou plan ekonomik. Men ekoute, le dosye di jou, se lamò Derick Jean Baptiste. Avan mwen antre danble nan kad emisyon sila, Gason men Eric Jean Baptiste. Men ki konplo l pran la. Gwo konplo gason. Depi se moun ki tou pre gason Toto bagay wap fout tonbe nan pwoblem. Depi ou tou pre Toto wap tonbe. Ayayayy gason louko. Atansyon donk se pou Eric Jean Baptiste donk fè anpil atansyon. Gason janm Edouard Bossan. Kiyès? Gason janm Edouard Bossan. epi ti jan voup li rive sou Erik Jan Batis. Men, gon bagay pou n konprann, Ezayi se yon jounalis. Sa kapab rive gon seri de enfòmasyon Ezayi konnen, pou l kapab fè moun yo konnen enfòmasyon sila a, Li kapab pran pòz nan ribrik sila a epi l tou fè pase mesaj la. Tande byen sa m di nou an wi. Il a parle de konplo. Epi, vwala jounen jodi a la, Eric Jean Baptiste li tonbe. Gon seri de paramèt mwen pa bezwen chita sou yo ankò paske kòlèg mwen nan kad emisyon l sot fè a, li chita sou paramèt sa yo pou ta di eske se nèg ti makak yo ki touye Eric, eske se nèg gran ravin ki touye Eric Jean Baptiste, eske se yon konplo. M pap chita sou sa. Men sa pou nou konprann se ke Anlè a la a, li vin devni yon jungle. Lè se pa nèg ti makak yo ki ap aji, sa kab rive ke yon moun chwazi aji nan non nèg ti makak yo. Sa ka rive tout bèt nan lanmè mechan, men se reken yo toujou bay chay pote. Men tande byen sa m pral di nou an. Pi gwo zak ki fèt anlè yo, ou ta kapab di, se nèg Ti Makak yo. Premye bagay nou pral di tèt nou se ke Jerry Toussaint mouri. Yo akize Ti Makak. Ti Makak di, se pa li. Nèg yo vin touye ansyen senatè Yvon Buissereth. Ti Makak dèyè lanmò sila. Se nèg Ti Makak yo ki frape. Dènyèman la a nèg yo pase anlè a la yo touye anviwon 8 moun. Se te nan menm epòk sa a yo te kouri bri Mazora ta pèdi lavi l. Avan sa, nèg yo te mete baz yo anlè a, yo vin repouse yo. Jounen jodi a la a, se anpil egzaksyon ki ap fèt anlè a. Donk kèlkeswa sa k ap fèt anlè a la a, ou pa ka pa di tèt ou ke kèlke pa, Gen yon responsabilite de la part des hommes de Ti Makak. Eske nou konprann sa map di nou an? Ti Makak parèt anlè a la tankou sa n ta kapab rele yon sovè. Li kalifye tèt li kòm yon sovè. Paske li estime ke yo tap vòlè tè moun yo. Yap fè moun yo yon seri de mal anlè a, donk li menm li vini pou revandike oubyen pou fè eko ak revandikasyon moun sa yo. Se sa. Men ti makak vini, ti makak outro ke objektif sa li gen nan tèt li, ti makak fè kidnaping, ti makak touye moun, ti makak fè tout krim ki gen sou latè. Yè nou wè nan emisyon an kòman m tap pale a nèg yo. Mwen m panse ke alye ti makak yo Ti makak pa pou kont li. Si non l kapab gon alye. Se evidan paske nan premye fwa lè yo te kouri dèyè l la, li t al gran ravin. Mwen m swete ke nèg yo pale a ti makak. Menm lè se pa ta ti makak non ki ta alorijin lanmò Erik Janbatis la. Men kite m di nou Gen bagay depi l fèt anlè a la a poze tèt nou kesyon pou n di kiyès ki alorijin. Jounen jodi a la a se tout kote w pase w ap tande y ap di w sekretè jeneral pati rasanbleman demokrat nasyonal pwogresis, RDNP, Erik Jan Batiste, Li asasine nan lannwit vandredi 28 oktòb 2022 an nan La Boule. Patwon Pè Etènèl Loto a, se nèg ame, nèg ki gen gwo zam nan men yo ki atake li nan moman li t ap antre lakay li nan Taraz, nan La Boule 12. Machin li an krible ak katouch. Mesye sa ki nan politik tou, Yo te transpòte li an urjans nan lopital an konpayi ajan sekirite li ki li menm tou touche. 2 mesye sa yo pat kapab reziste, yo fè vrèl pou peyi san chapo. Zòn sa kote yo asasinen Eric Jean Baptiste la tande byen, kiyès ki ap kontwole li se gang ti makak la kap simen la terreur. Ti makak enstale la a depi kèk tan. Ti makak anlè a la a paske si gon gang rival ebyen m ta kapab di se daprè ti makak nèg Toto mete yo. Men franchman m pa kwè gon gang rival. Se nèg ti makak yo k ap vale tèren maten, midi e swa. M ta renmen mennen yon ankèt anlè a la a pou mande moun k ap viv nan zòn nan, abitan yo, èske yo santi yo byen? Parapò ak ajisman mesye Ti Makak yo, èske moun k ap viv nan zòn nan santi yo byen? Men! Sa a, anpil moun ta kapab di tèt yo, Kòman nou ta fè konprann mwen, mwen ki fè pati de RL Prod, kounye a jounen jodi a la a pou m ta ap apiye yon moun ki rele Ti Makak? Konprann byen wi sa m ap di nou an, pou m ta apiye yon kriminèl notwa ki rele Ti Makak? Paske, si m ap kritike G9, aparaman, m t ap soutni kèk moun ki nan klan sa yo. E, si m t ap soutni kèk moun ki nan je pèp, aparaman, oubyen pa rikochè, m ta yon alye Ti Makak, paske ki di Ti Makak di Gran Ravin, e ki di Gran Ravin di Ti Lapli. Èske nou konprann? Donk, jounen jodi a la a. Pa gon kote nan peyi Dayiti m ta kapab di w ki nòmal. Pa gon kote ki bon. Depi w pran laboul la la a, ebyen lavi w nan men on gwoup moun. M pa konn lòt gwoup la k ap fè krim anlè a. Men m konnen gon gwoup, gon gwoup yo idantifye k ap fè krim anlè a ki gen nan tèt li Ti Makak. Osi senpl ke sa. Mwen konnen te gen yon gwoup anfas li, se te nèg Toto yo. Kounya ou wè, nèg yo tèlman alèz anlè a, Ti Makak kidnape yon pitit Toto, li di li pa bezwen lajan ankò. Se zam pou yo ba li. Imedyatman yo ba l zam yo, ebyen jounen jodi a la, l ap ka vale tèren. L ap fè sa l vle anlè a. Ou pa bezwen mande kantite kidnaping non nèg yo fè anlè sa la Humm ou pa bezwen mande kantite kidnaping Antouka nou menm nap swiv dosye sa pou ou Pase ke m panse ke se evidan pou nou kontinye ba w enfòmasyon Pandan nap anrejistre emisyon sila a. Yo voye yon ti videyo ba nou kote bandi touye 6 moun yo mete yo bò Union School la. A chak fwa m ap ba nou enfòmasyon sou moun ki mouri, sonje byen m te di nou ke nan fen ane a, anpil moun pral mouri. Mwen m p ap nan yo. M pa konn si w ap nan yo ou menm. Men sèl sa m kapab di nou. Veye sou kò nou. Sa nou wè la a pa anyen devan sa k pral vini. Avan m fè tranzisyon nan kad enfòmasyon yo, ebyen, fò m di nou ke lè nasyonal la pral rekile. Y ap retire 60 minit. Konprann byen, pa egzanp, lè li fè inè de laprèm, lè sa l ap fè midi. Se sa wi. à partir de ce dimanche, bien sûr. Oui, le national a reculé à partir de ce dimanche. Euh, alors, c'est pas ce dimanche. Le dimanche qui sera 6 novembre 2022, c'est à partir de 2h du mat. Le national l'a reculé de 60 minutes. C'est ça, secrétariat général primature annoncé dans une note pour la qui qui paraît dans date vendredi 28 octobre. La secrétariat générale Primature rappelait à Cajan, fonction publique et et puis tout secteur privé, hein, que d'après disposition article 1 arrêté présidentiel la date 7 mars 2012 les nationales la pas de 60 minutes à partir de 2 h du matin dimanche 6 novembre 2022, se sa nou kapab li, nan not sa ki pote signyatur Jude Charles Faustin sekretè jeneral. Donk lè sa a y ap retounen li l ap inè di mat. Ann pase nan lòt dosye. Nan echanj kout zam avèk lapolis genyen 2 endividi ladan yo youn ki rele Jonas ki touche mòtèlman. Se sa lapolis toujou di. Vandredi 28 oktòb la nan zòn Lilavwa 47. pa twò lwen kafou Seslès nan kad yon operasyon lapolis reyalize nan fyèf yon gang ki spesyalize li nan anlèvman, vòl ak zam epi kadejak. Lapolis rekipere yon kalachnikòf, sètadi yon ak 47, ki te nan men mesye yo ki te gen avèk yo plizyè lòt endividi ame ki rive chape poul yo nan moman lapolis t ap mennen entèvansyon sila. Daprè enfòmasyon yo, fòs lòd yo dispoze. Gang sa a te enplike nan kidnaping 3 timoun nan Lilavwa 35 pandan mwa oktòb la. Malfra sa yo te reklame 150 mil goud pou youn nan otaj yo ki gen sèlman 9 lane e ki te pase 6 jou nan men yo. Jonas se youn nan manm. enfliyan gang sila e ki te patisipe tou nan zak kadejak sou fanm ak machann k ap frekante zòn Lilavwa 47 la bonè nan maten. Lapolis ap chache rès manm sitadi band kriminèl sa yo epi detèmine pou kapab kwape bandi k ap teworize popilasyon an nan lide pou restore yon klima sekirite. anndan peyi a. Se le tan pou nou kite w avèk lòt enfòmasyon ki ap domine aktyalite a atravè kèlke deklarasyon e konferans pou laprès epi n ap retounen pou kapab boukle. Jodi an li enpòtan nou menm antanke sitwayen e ansenyan ki ap gade e ki konprann sitiyasyon peyi a, nou menm nou te kanpe Anfas desizyon gouvèneman Ariel Henry defakto pou te gen yon misyon ki vini nan peyi a, se apre tout remak nou fè sou depi soti 1915 a 2010 nou te kapab di w apre tranbleman de tè la te genyen misyon sou misyon ki vini yo pa regle anyen dènye moman yo bay kolera men jodi a. E demand gouvèneman an fè pou te gen yon èd imanitè a travè èd imanitè la nou konnen se yon okipasyon militè ki ta vini sou teritwa nasyonal la e nou konnen aprè yon asanble nan sekirite loni fè asanble sekirite a yo pa vote an favè yon yon gwoup ki ta sipoze vin nan peyi a e dènye an dat la ki se yè nou wè Miami Real soti Nòt ki di e desizyon sa a kapab tonbe e a lo. Men jodi a nou menm nou di wi nou pa bezwen yon yon gwoup militè, yon gwoup moun ki soti nan yon lòt peyi oubyen Etazini oubyen Kanada vini sou teritwa nasyonal la. Men nou mande aktè yo tou pou yo mete tèt yo ansanm. Mete tèt ansanm nan se li k pral pèmèt Nou rezoud kesyon ensekirite a. E mete tèt ansanm nan se li ki pral bay yon lòt gouvèneman, men m toujou kenbe pozisyon m san Ariel Henry. E lè lòt gouvèneman sa a li menm nou kapab fè sa yo rele tab sektoryèl la, tout moun chita, diskite pou yo wè ki sa, kòman nou pral retire peyi a nan sitiyasyon difisil. Èske jodi an gade plis pase. E depi an sektanm, oktòb, 2 mwa, ta sipoze gen lekòl, pa gen, gouvènman repòte lekòl pou 3, 3 oktòb, pa gen lekòl. Se pwoblèm ensekirite a, men jodi a nou menm nou di, e avèk kesyon e èd imanitè sa a ki pa vini pa dè twoup etranjè, nou mande tout gwoup yo mete tèt yo ansanm pou nou jwenn yon sòti de kriz ki prale an favè popilasyon ayisyèn nan. E nou menm, nou pou li. Bon, tout sa, nou kapab di se tèt ansanm nan. Yn fwa ke tout aktè, tankou n kapab di Moïse Jean Charles, Nenel Cassy avèk SDP, Montana, tout lòt gwoup yo, Solid, Fanmi Lavalas, tout lòt gwoup yo, yo mete pen, tout, yo mete rès Sena, yo tout met tèt yo ansanm la, Nan tan rekò, yo vin a yon solisyon. E solisyon sa a, popilasyon ap valide l. Gen de moun yo wè pou gen yon solisyon fòk yo gen yon ministè. Pou gen yon solisyon fòk yo gen yon direksyon jeneral. Pou gen yon solisyon fòk yo gen yon anbasad, yon konsila. Men m panse pwoblèm peyi a pa ka redui a sa. Se sa k fè jodi a nou menm, nou di tout aktè sa yo mete tèt yo ansanm. Mete tèt yo ansanm pou yo soti avèk yon solisyon. E solisyon sa a, se li k pral mete stabilite nan peyi a. Blan p ap ka vin mete l pou ou. Menm jan blan an, apre 2004, yo te di apre 2004 blan ap met sekirite nan peyi a. Men sa k pa rive fèt. Yo te di a 2010 apre goudougoudou yap rekonstwi Ayiti. Plis pase 21 milya dola de gagote nan men ong, nan men yon seri de aktè entènasyonal. Anyen pa janm fèt. Men jodi a, se sèl Ayisyen ki ka rezoud pwoblèm Ayiti. Se sèl Ayisyen ki ka rezoud pwoblèm Ayiti. Men pou yo rezoud pwoblèm Ayiti, yon sèl moun, yon gwoup moun, yon pati politik pap ka rezoud pou kont li. Se sak fè nan jenèz nasyon an menm, Nou te wè ki sa k te fèt, se linyon fè lafòs. Se ansanm nou fò a, se e li k pral pèmèt nou soti nan maras ke nou retwouve n jounen jodi a. E nou kwè ke tout pèp la, tout 10 depatman an, dyaspora a ap tann tèt kole, tèt ansanm lan pou n de e dekole peyi a, pou nou ale vè lavan avèk peyi a. Men se sa a ki pral mete peyi a sou vwa devlopman dirab la, se tèt ansanm nou. Nou konstate ke sa fè 2 mwa lekòl te do ouvri nan peyi a l pa fèt, li pa ouvri. Responsab nan leta yo pa fè anyen pou pèmèt timoun yo reprann chemen lekòl. Lè n ap pale de lekòl fèmen, n ap pale de Anviwon 150 mil anseyan nan sektè prive edikasyon an ki pa gen salè. N ap pale de 4 milyon timoun avèk jèn, Ayisyen, Ayisyèn, ki prive de fòmasyon. N ap pale yon komès enfòmèl ki grefe sou lekòl la, chay k ap netwaye soulye, machann k ap vann devan lekòl, Machann pate kòde, machann e pen avèk fig, tout moun sa yo genyen pwoblèm e paske lekòl la fèmen. N ap raple ke gouvènman ranvwaye rantre lekòl la 5 septanm paske li pat pare, m panse. Lè kominote edikativ la ap tann de mezi. Pou w k ap anonse, pou w di men ki mezi gouvènman pran pou w akonpaye paran, pou w akonpaye pwofesè lekòl, pou w rezoud pwoblèm sekirite anndan peyi a, gouvènman deside monte gaz a plis ke 128 pousan. Monte gaz la vin kreye yon kriz pi rèd, ajoute a kriz politik la, ke gouvènman, ke mesye Ariel Henry ap prezide a pa fè okenn efò Pou rezoud tout sa, vin mete kwense lekòl la, pran lekòl la an otaj ki fè lekòl la pa kab ouvri. Nou menm nou di nou inakseptab pou tout yon m ta ka di yon aktivite ekonomik ki relve de yon sektè, yon pakèt moun ki viv de yon sektè pou li pap travay pou gouvènman an rete san di anyen. Li inakseptab tou Pou sitwayen yo kwaze 2 bra yo, pa gen lekòl, epi pa gen okenn demann, ou pa tande okenn moun enkyete pou sa. Li inakseptab pou anndan bidjè edikasyon nasyonal pa t gen anyen ki prevwa kòm akonpayman pou larantre. Li anòmal. Pou ministè finans deside bloke chèk yon pakèt etidyan ekòl nòmal ki gen ladan yo k mouri pou te ka jwenn lèt nominasyon, kounye a yo resi gen yon lèt pesonn pa fè anyen pou yo touche, chak fwa ministè finans mande yon lòt modalite pou peye paske anndan gouvènman sa ou gen enpresyon chak minis se yon gouvènman pou kont pa l. Nou menm nou di. Metye pwofesè lekòl la. Pap mouri nan peyi ya. Paske se yon tentativ pou yo kraze. Yo kraze sistèm piblik. Edikasyon. Yo kounye ya yap kraze metye ya. Lè yo fè tout moun kouwè. Lekòl ka fèt anliy. Lekòl pa kap fèt anliy. Si lekòl te ka fèt anliy. Etazini, Kanada, Lafrans. ki gen peyi ki gen anpil teknoloji, yo ta fèmen lekòl deja, yo ta revoke tout pwofesè lekòl. Ou pa ka ap travay anliy lè w pa ko wè timoun nan yon jou, ou pa ka ap voye devwa ba yon timoun, ou pa ko eksplike l anyen w ap voye devwa ba l fèt lakay li. Byen antandu, se de bòn gè ke ou ba timoun nan de egzèsis pou l fè lakay li, men nou pa ka ap vin fè l pase kòm si lekòl ap travay anliy, kòm si gen 25 peyi, nou konnen gen pwoblèm Entènèt, gen pwoblèm elektrisite nan peyi a, se pou ipokrizi a sispann, pou tout moun ansanm avèk sendika anseyan yo, ansanm avèk asosyasyon paran yo, mande pou Leta rezoud kriz sekiritè a, rezoud kriz ekonomik lan, chache akonpayman pou paran avèk pwofesè lekòl, pou timoun yo ka reprann chemen lekòl. Non, nou pa ka tann kèlke mwa ankò. Nou pa ka tann kèlke mwa. Timoun yo pa ka tann kèlke mwa. pa pou l fè pou l rezoud kriz politik la, epi pou ke sitwayen responsab vini pou yo rezoud kriz sekiritè la, paske nou pa janm wè peyi a livre konsa, san pa genyen chèf k ap dirije l, nou sèlman gen chèf k ap touche. Kriz fòk kriz politik la rezoud, fòk kriz sekiritè la rezoud, epi, pwiske gon kriz ekonomik, nou konnen ki pa p rezoud di jou o landemen, fòk leta anonse mezi pou akonpaye moun ki pi vilnerab yo anndan peyi a. E sa, se yon apèl a la sitwayènte pou tout moun nan peyi a, kèlkanswa kote ou ye. kit ou nan leta, kit ou nan gang, ki ou se senp sitwayen, pou konnen, lè bato ap koule, nou tout ap koule, avèk gwo zam nan, avèk cha blende a, avèk privilèj ki nan leta, avèk mizè k nan vant mwen an, nou tout ap koule ladan l. Se sa a pou n rive, pou nou avanse. Peyi a gen 27 mil 750 kilomèt kare. Bon, m konnen lapli an lak enpe, men, jiska prezan se sa l ye. Donk, chak zòn gen reyalite pa yo. Epi se yon apèl tou a moun yo pou yo kòmanse gade tèt yo yon lòt jan, gade kesyon lekòl la yon lòt jan. Pa gen okenn rezon pou yon timoun ap sot Laplèn pou l ap vin lekòl Boudon. Pa gen okenn rezon. Nou nan yon sitiyasyon de kriz, fòk paran yo Gade, mete timoun yo lekòl tou pre, mete de timoun yo lekòl nan katye yo, lekòl yo fò yo pre pou yo resevwa timoun yo ak inifòm yo te gentan fèt kèlkanswa nan lekòl yo prale. Paske nou nan sitiyasyon espesyal, fò n gen de solisyon espesyal. Okap, chak kote gen reyalite pa yo. E e, gen yon pwoblèm Matisan. Pa gen okenn rezon pou timoun sot Kafou pou l al vin lekòl Boudon oubyen Turgeau. Donk, gen yon jan pou n gade l e fòk Leta, fòk sosyete a, pwofesè lekòl, paran, e e Leta, asosyasyon machann, se nou, e vrèman nou tout ki konsène, tout moun ki nan metye yo pou n gade ki kote n ap mete timoun nou yo lekòl pou nou ekspoze paske nou pa ka ap mande ekspoze timoun yo tou. Se sa k fè rezoud kesyon sekirite a trè enpòtan, pi enpòtan pase pakèt lòt bagay, men tou nou pa ka pretann tou nan jan leta ap lese grennen ak gang yo tou pou n ta kwè ke li pral rezoud demen epi n ap fèmen timoun yo nou p ap voye yo lekòl tou. Donk se yon kesyon de sitwayen yo pran an men kesyon lekòl la pase edikasyon se zafè tout moun li ye. Tout moun konsène nan afè edikasyon, soti nan endistriyèl ki bezwen travayè kalifye, soti nan ti machann nan ki bezwen konn konte pi byen pou l remèt monnen pou l kalkile benefis avèk pèt ke l fè nan machandiz li. Manman m te toutan di menm si nou pa tande l ap kontinye pale. N ap kontinye pale jiskaske yo tande. E n ap kontinye al jwenn lòt gwoup yo pou n konstitiye la fòs di nonbre. Pase la fòs di nonm enpòtan. Kou n jwenn fòs di nonm lan, tou n rive sansibilize maksimòm de sektè, maksimòm de moun pou le respè di dwa a ledikasyon, mwen kwe yo pap gen lout chwa ketande. Le 15 et 16 septembre 2022, euh, mwen te organize yon de journe scientifique autour de tematik kartye, sekirite et media. Et c'était une journée scientifique euh, internationale, côté nous avons mobilisé des chercheurs à la fois en Haïti, en France, en Italie, autour de cette thématique. De joune sa li te dewoule avèk 3 pati. Premye pati a nou te kolekte yon kantite temwanyaj bò kote viktim yo, bò kote paran viktim yo, bò kote temwen okilè yo nan diferant katye. Men nou te sible 3 katye patikilyèman, katye Matisan, Kafou Fèy e Laplèn notamman. Et ça nous a révélé, nous avons aussi à chercher de monde, de professionnels de la justice et de la sécurité qui pouvaient discuter euh, sujet à la Nous avons bien la le magistrat, euh, président association des magistrats euh, d'Haïti, donc maître euh, Martel Jean-Claude, qui était discuté autour de thématiques là. Et résultat, ça nous été fini par comprendre en c'est regarder comment mécanisme territorialisation sa n ta kab rele gwoup ame e ke yo rele nou gang lan, kòman pwosesis la li etann li. E li etann li jodi a kote li etann li nan tout periferi Pòtoprens, ansyen sant Pòtoprens lan, e ki vin bay yon fenomèn sa kab rele yon ceinture de Port-au-Prince. E fenomèn sa a li pral devlope sou diferant fòm stratejik. Strateji de conquête de territoire, strateji. de ranfòseman di nonm, piske de pli an pli kantite manm anndan rezo gwoup ame yo, yo ogmante, e genyen dinamik tou pou yo rekrite de jèn, e ladan l, chak moun jwe yon wòl anndan òganizasyon sa a, gen moun ki gen wòl espyon, gen moun ki gen wòl sèvis de ransègneman, gen moun ki gen wòl operatè, gen moun ki gen wòl tou sa anndan rezo ofisyèl oubyen rezo de lòdre piblik, notamman lapolis. ki ap travay ansanm avèk. Donk, seminè la nou te fè l a linivèsite Kiskeya pou nou te konprann. Kòm chèrchè, nou t ap chèche konprann fenomèn ensekirite a e an menm tan fè dè pwopozisyon. Premyè pwopozisyon nou te fè anndan tematik la se te eseye wè, Dabò, kòman n kab mobilize resous ke n genyen a lentèn pou te kab kontrekare ensekirite a e menm konprann fenomèn lan? Premyè pwopozisyon an se te mobilize fòs de lòd la, ki se notamman lapolis e lame. Men, lapolis jodi a li gen yon fasèt ki pèdi ladan l, men nou te di an nou apiye sou lame e si nou ta rive mobilize lame, nou gen 2 eleman nou pral rekipere. Nou pral rekipere yon tò ke n te fè lame an Ayiti an 94, si nou ka leta ayisyen ta mobilize lame e mobilize resous ki anndan lame oubyen ansyen militè, nou kab rekipere tò ke n te fè yo an 94 paske te gen yon demobilizasyon enjisteman. Donk, dezyèm eleman, nou kab omwen montre a lentènasyonal ke antre nou, nou ka gen 2 fòs, men mwayen nou bezwen an se pa resous zimèn, nou bezwen mwayen lojistik, nou bezwen mwayen materyèl, nou bezwen Sipò pou n bezwen pou n kab apiye yo sou pwen sa a, se te premye eleman. Nou genyen de lòt eleman nou te di nou pral mobilize ladan l an tèm de sa n te fini pa konprann. Youn nan eleman done rezilta tèren yo te ban nou, nou jwenn se absans yon reyaksyon sosyal a la kriminalite. Pa egzanp, pa gen yon grenn moun jodi a la kote moun ki viktim yo ki rakonte ke, te gen, nan moman yo t ap viktim nan, te gen youn ki te rele anmwey, pa egzanp ekspresyon. Jodi a, reyaksyon piblik la, reyaksyon kominote a, reyaksyon sosyete a pa rapò a sa, se oubyen silans oubyen lafuit. Alòske, nan matyè de kriminalite, fòk genyen temwen yo gon reyaksyon, en reyaksyon d'alerte e ou reyaksyon d'opposition. Absans sa te vin fè ke kriminalite a, li ranfòse e vyolans lan, li ranfòse. Se dezyèm E rezilta sa n te kolekte apati de tèren an, nou te vin fè yon nouvèl pwopozisyon. Pwopozisyon nou te nan de joune syantifik la, se te vin fè an sòt ke moun yo pran konfyans anndan enstitisyon an. Jodi a, si yon moun, yon temwen okilè de yon ak kriminèl ta alète lapolis, fòk li an konfyans ke polisye ki resevwa enfòmasyon an, enfòmasyon sa pral difize e an retou pou l ta viktim nan pwòp katye l. Donk sa vle di ke nou te vin fè yon pwopozisyon kote moun yo vin pèdi konfyans nan enstitisyon fòs de lòd yo, se ta ranfòse sa. Donk sa se dezyèm eleman. Twazyèm eleman de rezilta nou te vin jwenn, nou nou genyen youn nan kòlèg nou yo ki te travay ki te travay sou lizyè, notaman clôture des maisons. e la m ap pale de yon atik Casséus e mwen menm te travay, e sa n te vin jwenn kòm rezilta anndan joune syantifik la, se ta wè ke anndan Clôture la, li gen yon doub dinamik k ap evolye nan periferi notaman vil de, komin de Pò, de Petyonvil, kote Clôture la lè l moute wo, li fè de eleman, li pwoteje moun ki anndan abitat la, men li elimine tout fòm de reyaksyon sosyal ke moun k anndan kay la avèk moun k ap sikile a. Pa egzanp, ak kriminèl yo kote yo fèt? Yo fèt nan espas piblik yo. E lè l fèt nan espas piblik la, yon moun ki abite anndan kay li fòk omwen l genyen yon zye sou espas piblik la lè gen yon moun ki pral viktim pou l alète lapolis. Li e li eleman sa disparèt a pati de hotè mi yo de kloti de simèt. Donk, eleman sa disparèt. Nou te vin di kounye a kloti anndan espas iben li pa yon eleman endividyèl. Se pa sitwayen an sèlman ki pou deside pou l di men ki wotè pou l bay kloti l. Donk, Leta, pa yon politik piblik de la sekirite e de la vil, ka deside pou l di men ki wotè pou mi yo monte paske mi w lan son eleman de delimitasyon teritoryal men an menm tan l son dispozitif de kontwòl ant espas piblik e espas prive. Donk, atik sa te vin fè mete an deba. yon lòt anje ki se clôture habitat et politique de la sécurité. Te gen yon lòt kòlèg ki te fè yon travay toutafè enteresan sur le discours des gangs. Youn nan travay li revele ladan l, li te kolekte apeprè 64 discours émis publiquement par les gangs. E ladan l, done sa l revele ladan l lan, nou jwenn youn nan eleman ki frekans mo ki parèt le plis, se Eta. Donk, si mo Eta se li ki parèt pli. Plis nan lè n fè kantite mo ki repete nan diskou yo a, enben sa vle di diskou gang yo li se yon demand de politik, li se yon demand, se yon nouvèl pawòl politik ki mande yon chanjman e ki pral mennen nou nan yon eleman fò de la kriz. Nou t ap analize la nosyon de kriz la ki vin fè ke kriz jodi a ki se yon eleman federatè, ki se yon eleman jeneratè, men jeneratè. Pa du prezan, li se yon jeneratè du nèf, yon jeneratè du nouvo, yon jeneratè de levolisyon. Dan se ka la, anndan atik sa, nou t ap analize ke aktè gang yo kòm aktè anndan kriz la, yo se yon eleman ki kab fasilite Ayiti pran yon lòt vwa, ki kab fasilite Ayiti pran yon lòt politik de gouvènans, yon lòt politik piblik Se de moun ki pa rive lwen lekòl. Se de moun oubyen ki abandone o kou de la wout, ki pa fè filo yo, oubyen ki rive antre men ki kèlke pa nan pakou yo, yo se yon moun ki viktim, viktim de sistèm nan. Swa ki viktim paske yo pa t ka rive gen yon kay, swa ki viktim paske yo pa t ka rive lwen lekòl, swa ki viktim paske yo pa t ka rive atenn rèv yo. Donk si yo pa ka rive atenn rèv yo, pa paske yo pa gen volonte, men paske sistèm y ap evolye a pa kreye wout pou yo. Otreman di, an menm tan, anndan diskou yo a, yo se yon aktè k ap pwone k ap pwone vyolans, men se yo menm tou, nan istwa yo, w ap wè yo se yon viktim de yon lòt sistèm, yon lòt strikti de vyolans, ke nou pa idantifye ki se vyolans striktirèl. Donk sa vle di ke n ap gade aktè yo kòm chèf de gang, yo nan a de nivo. 1, yo se de aktè. de vyolans e de la kriminalite, men an menm tan, lè w gade pakou yo, yo se de aktè ki viktim. Pwopozisyon ke nou ta kab fè ladan li, si yo, si yo, yo, yo, yo, yo anpil, donk, la lojik de la sekirite jodi a, sa nou te gen dènye konklizyon pou jounen an, nou panse ke inivèsite se youn nan aktè ki enkontounab pou la konpreyansyon di sistèm, pou la konpreyansyon de la kriz e ke Pandan tout peryòd la, kmde pran medya ou ot, yo fè yon abstrè de yon demann oubyen wol inivèsite a ka jwe pou pote enfliyans sa a. M te kab pran plizyè plizyè ka de egzanp. Kmde pran kriz an 1929, kmde pran kriz 69, ou nenpòt nou dènyèman kriz kal 2004, inivèsite a te jwe yon wol enkontounab nan chanjman an. Nan nan di nèf n ap mande a, men jodi a n ap gade ke n te pran kominote inivèsitè sektè prive a, kominote inivèsitè sektè piblik la, nou gen yon silans total. Silans lan manifeste bò kote kad inivèsite a, li manifeste osi bò kote etidyan yo, donk alòske nou tout fon, sètadi ke la nou nan yon pouvwa di silans e ki vin pa pote fwi. Se sa k fè anndan jounen syantifik la nou te fè yon apèl a dè syantifik Mwen menm, pa egzanp, ki fin fè yon doktora an urbanism e an kriminoloji, donk la a mwen disponib pou m pote kontribisyon m a la kominote, pou m ede konprann li. Men, jodi a, sa n ap fè ki fè lenvès, souvan moun k ap pale sou sekirite, sou medya, k ap pale de pwoblèm Ayiti a, men se pa de moun ki ap reflechi an alafwa nan yon dimansyon akademik men osi kòm chèrchè. Donk, mwen fè yon apèl, aprè 2 jounen a, yon apèl a yon priz de konsyans. pou globalman, men osi yon apèl a yon demann de konpetans, puiske Ayiti tout moun ki konpetan nan domèn yo pa disparèt, genyen ki la, e genyen si yo chèche inivèsite yo ap ba yo sipò. Anndan Inivèsite Kiskeya, anndan Inivèsite Leta Dayiti, nou genyen de resous ki disponib ki ka bay sipò yo pou konprann dabò fenomèn de la kriz aktyèl la e ki pou fè de pwopozisyon pou du nèf, pou le chanjman. pas seulement acteurs politiques. Le changement d'Haïti ne peut pas se faire sans les acteurs académiques. Donc, c'est une invitation que je me faire pour finir journée, hein. une invitation à la communauté politique ou à l'élite intellectuelle, à l'élite économique, de contourner, de, de, regarder aussi la communauté universitaire comme là qui gagne plus ou moins cadre et ressources disponibles pour la compréhension d'abord du phénomène et en même temps la proposition du changement dont on souhaite tous. Kesyon se ensekirite a, koz ensekirite a, inivèsite a yo pa ouvri fizikman puiske gen kèk inivèsite k ap fonksyone dan le virtuel, sètadi ke tout kou yo fèt an liy men yo pa prezansyèl. Ensekirite a sa se 1, men an menm tan gen yon lòt fenomèn ki vin ki vin grefe sou ensekirite a ki se kesyon carburant an. Men la kesyon carburant jodi a mwen m panse nan tout peyi pa egzanp kote m te fè yon bon tan an Frans m t ap gade lè gen de kriz konsa se pa fèmen w fèmen l se inivèsitè w vin fè reflechi pou w vin panse a yon altènativ de konsomasyon denèji. Jodi a si kesyon carburant an li poze pwoblèm inivèsitè a pa dwe kwaze bra l. Se pou inivèsite a vin chita, reflechi pou l gen ki altènativ. Bon, e si yon jou kounye a kesyon kabiran disparèt nèt, peyi a pral fèmen? Okontrè, se moman pou inivèsite a, Leta ta envesti anndan de kad e de chèrchè pou panse a yon altènativ de konsomasyon denèji. Donk, apre kabiran, ki lòt altènativ nou ka itilize kòm sous denèji pou alimante sistèm nan? Eske nap panse a a enèji solè? Eske nap panse a lòt fòm denèji e enèji eolyèn? Men kisa nap panse? Sa pa ta dwe yon eleman pou fèmen inivèsite la. Otreman di, sa ta dwe, ta sipoze yon eleman pou ensite inivèsite a a de nouvèl altènativ. De, deja premyèman, map di leta ki la a, antre gimè, se yon leta nou pa ka vin pale de li puiske li, li efase. Leta li efase ni nan mekanis de gouvènans li, li efase ni nan mekanis administratif li, li efase menm dan sa politik fiskal. Pa gen yon sèl Leta jodi a k ta ka kanpe l di piske gen yon kriz li fèmen pòt pou l pa resevwa lajan non. Kòman ou konprann yon Leta kanpe l fèmen pòt li pa ka resevwa lajan? DGI pa fonksyone, dwàn pa fonksyone, ayewopò vin Prèske paralize. E asyèt asyèt fiskal ou kiyès k ap alimante l? Si asyèt fiskal ou pa alimante, kote ou pral jwenn lajan pou peye resous resous ou yo? Donk sa vle di yo ke ou gen yon leta ki kreye pwòp kondisyon pou l detwi pwòp tèt pa l. E youn nan konsèy nou te kab bay leta, si leta di jodi a li gen yon inivèsite deta k ap travay, se chèche resous ki disponib anndan inivèsite a pour proposer des changements et des propositions de sortie de crise universitaire parce que l'université a dans l'État, et c'est l'État qui bat l'argent pour le fonctionner, c'est faire appel à ressources qui sont disponibles dans l'université. Je pense que ça, gouvernement, euh, quel que de facto ou pas, donc lycée est un acteur important dans solution, proposition euh, proposition sortie de crise. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vou apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.